An tou fè fè a mesye n fini. Aksyon! Aah! Apa m bon la? Epa frekan w ye Tayger! Gmax, ou wè la se mwen k pral fè Tayger rann mwen kont lan. Kati! Sa se pou mwen l ye Gmax ok! Kati! Kati! Kite m fin amitye! Kati! Tande m! La son pyès enpòtan ok! Nou gen anpil, misye gen anpil kont pou l rann nou! Uhmm e branch lan wap koupe. Branch lan pye ya ap boujonnen. Ki pye k pral boujonnen Tiger? Wi ou kitel ap pale toujou. Kitel pale kitel pale kitel di priyel Katy. Sonjem diw timoun nan gen non deja. Fèmen djòl ou avèk sa wap pale la. Bazouka misilyèn pwoteje l pou mwen. Fèmen djòl ou Tiger.